Diskisyon pou eradike, fini ak koze gang yo sanble p ap fasil si n pa leve kanpe epi mete estrikti pou detwi tout kote, fè yon bagay ki pral dirab, nou fèk kare tonbe nan mera si n ta tande epi konprann sa k ap pase nan peyi a pou kote n ap pale a la. Yon bèl solèy leve Ayiti jounen jodi a, nou pratikman a 26 degre Bonjou bonswa tout moun, tou depan de kote ou ye ak moman ou pral gade epi tande videyo sa, nou gen plezi pou n enfòme w, rete la, men nouvèl yo an detay. Pa konsekan nou ta dwe swiv egzanp peyi Salvadò, jan Sannelika eksplike l la, mete de kote Lèzetazini ak Kanada, sitou Lafrans, nou ta dwe pran desten nou an men, lakay se lakay, lakay se lakay, ann pran tout bagay oserye, itilize pwòp mwayen peyi nou. ak finans pou fini ak koze sa pou n site sa l t ap rakonte nan mesaj li te vle pase kote l te vle pale ak otorite peyi yo pou wè nan ki mwayen, ki jan, kouman yo pral kanpe pou pran yon desizyon dirab e posib anndan peyi Dayiti. Medam, Mesye, pou lenstan kite m fè n suiv tou plis detay ak analis politik la ki t ap pale e ou pral sezi tande gwo dosye ki pandye sou do peyi a, Kote entènasyonal la ap kontinye mare konplo pou mete nou anba kòd, y ap mare konplo pou fini ansanm avèk nou vòlè lò ak tout sa k ap fèt yo e Boulos ak Dimitri Vob, oligak Petyonvil yo pa ap ka kanpe e sesi bagay la pral dejenere nan men yo. Si ou poko fè sa sonje abòne ansanm avè n detay ak enfòmasyon ap kontinye vini sou chanèl la pa bliye Sofia TV 83 gentan gaye nouvèl la e pèp ayisyen dwe pran sa oserye sinon pita pral pi tris. Pastè Jean Jacques Dessalines pat kitel pou Boulos. Jean Jacques Dessalines pat kitel pou Bidjo. Jean Jacques Dessalines pat kitel pou Etazini. Jean Jacques Dessalines pat kitel pou Kanada. An nou ini nou. An nou striktire tèt nou. Ou menm ki gen tèl konesans lan vin la. Stanley frèm kòman w ye mwen salye w pale avèk pèp ou an kòman w ye. Mentnan ou wè sitiyasyon sa kap pase an Ayiti a. Kisa sa pran pou peyi a la prezantman pou peyi a ta pran pou afè bagay gang sa yo Stanley? E premye etap pou n kraze gang nan peyi Dayiti, premye etap la se yon etap ki senp li ye. E gouvènman ki la a, premye minis lan nan gang. Minis de lenteryè e de la jistis nan gang. Sekretè jeneral palè nasyonal nan gang. Ou byen ou gen apeprè 14 ho ofisyèl nan gouvènmen nan gouvènman sa a ki nan gang. Wi. Kòman pou fè ke gang pou nèg y al retabli sekirite? Yo pap janm retabli lasekirite, nèg yo nan asosyasyon avèk 2 gang. Sa e premye bagay la. Ok. Dezyèm bagay la, dezyèm bagay la, si nou bezwen chanje yon bagay nan peyi m pou nan peyi Dayiti Wi. e nan kad respekte konstitisyon an, s on nouvo premye minis pou nou mete pou ranplase Ariel avèk kabinè a. e nouvo premye minis ke nou bezwen an se yon grenn bagay li dwe genyen kòm eksperyans li gen yon eksperyans ki montre ke l ka kraze gang yo avèk ensekirite a paske depi ou fin kraze ensekirite a referandòm posib relansman ekonomik posib òganize eleksyon posib tout bagay sa yo posib men toutotan ou pa retabli sekirite a gen yon pwoblèm donk jounen jodi a. Kiyès andedan peyi a ki ka fon premye minis ki ka retabli sekirite? Kiyès ki gen kapasite fè travay sa a pou sèvi a lame, a lapolis, sèvi a entelijans pou kraze gang yo? Fòk son moun tou ki pa pè blan ni oligak. E ou pa wè prezidan Salvadò avèk vis prezidan Salvadò a? Nèg yo rantre nan bank santral. Olye bank santral, tankou lakay nou, ap bay Dimitri Vorbe 401 milyon dola ameriken pou blakawout, ki sa yo fè nan Salvadò? Y antre nan bank santral, yo pran 100 milyon dola ameriken, y achte tout zam ke lapolis a lame bezwen. M di w nèg yo touye 4500 gang, gen 61 mil ki nan prizon la a pandan m ap pale avèk ou la a. E nèg yo gen menm prizon tou nèf ke yo bati. Men yo bati yo nan zòn riral e jan prizon an fèt, yo koupe tout tele kominikasyon telefonik ant prizon an e leksteryè. Tout prizonye yo pandan lajounen yo fè yo travay latè e yo anndan pou 30 an. Waww waww waww 30 an e la mentnan ou nou konnen ke batay la li pa kapab rete konsa paske la Ariel Henry pou kont li anndan peyi a la mentnan. Entènasyonal la li menm pou yon pwopozisyon kòm yo menm yo fin cho yo panse ke nou menm. Pa bliye sa w ap di a non e Busta. Pase gon bagay ou di la a anvan ou pa bliye non sa w ap di a. Mwen m vle oditè yo konnen ke lè n ap pale de entènasyonal la fò w pa bliye gen 3 kategori de blan nan entènasyonal la. Fò nou repete sa pou oditè yo tout tan. Premye kategori de blan an se sa yo rele elit globalis kowonpi an k ap vòlè nou depi aprè le 12 janvye e se yo menm ki bezwen entèvansyon militè pou vin vòlè sa k anba tè e anba lanmè. Ban m ba w yon egzanp. Lè yo debake a misyon militè andedan peyi a, ann di ke militè yo nan yon kote nan Plato Santral la epi yo di w zòn sansib ou pa ka rantre epi y ap vòlè bagay k anba tè a ou pa ka menm vini ladan l pou w vin verifye sa nèg y ap fè. Donk, militans sa a, li dwe kontinye, paske blan ki fè pati de elit globalis kowonpi a, li pral gade èske l ka rale Meksik, èske Kanada ka kontinye toujou sou afè entèvansyon militè a, yo pral tcheke Brezil, yo pral tcheke yon seri de lòt peyi. Fò w pa bliye ke anvan fen mwad janvye a, Gen yon reyinyon nan Nasyon Zini de Konsèy de Sekirite. Ki sa yo pral diskite ankò? Èske y ap retounen sou ba? Èske blan globalis kowonpi yo ap retounen sou tab la avèk entèvansyon militè? Se pou sa, menm jan blan ki genyen, blan ki fè pati de elit globalis lan, li detèmine pou l vin vòlè sa k anba tè lakay ou e anba lanmè lakay ou avèk entèvansyon militè, ou menm tou, ou dwe detèmine tou pou w defann souverènte e enterè nasyonal ou. Egzakteman. E se lan sa nou menm nou ye tou e nou konnen tou e wi. Se sa nou dwe tire kòm leson pase si Tousen Louvèti pat gen detèminasyon, si Jan Jak Desalin pat gen detèminasyon e devan sa yo te vle a pat gen negosyasyon posib devan la liberasyon jeneral dè esklav, pa tap janm gen 18 novanm 1803, pa tap janm gen premye janvye 1804. Jounen an se menm bagay. Blan oligak. Oligak blan ki fè pati de elit globalis kowonpi an, li detèmine vin vòlè sa w genyen anba tè e anba lanmè de peyi Dayiti, se pou sa l bezwen entèvansyon militè a, ou menm èske w detèmine pou defann li, pou jwenn jistis pou prezidan Jovenel Moïse, pou mete nan figi tout mond lan, men blan ameriken, men kolonbyen, men dominiken, men oligak, men politisyen ayisyen ki touye prezidan Jovenel Moïse fòk nou mare yo, èske w pral monte menm detèminasyon sa a? E se detèminasyon nou ke yap teste. Deja a chak fwa yo menm yo deside yon bagay, men sa yo deside a, non se rasita et nou menm nou kanpe anfas sa, fòk nou jwenn jistis avan ke moun sa yo te kapab vin diw ke yo bezwen mete ebyen avèk Ariel Henry, nou pa gen eleksyon avèk Ariel Henry. Kisa ou panse de sa Stanley? On moun ki enplike nan touye prezidan an Se la, e pa nou menm non, se la jistis ki enplike l nan touye prezidan an. Se la jistis ki etabli jan l t ap kowòdone avèk asasen yo pou touye prezidan an. Nan diskou ke l fè 7 fevriye 2022, misye pa ka fè eleksyon lib, onèt e demokratik. Paske pwochen prezidan an e pwochen refòm jidisyè k ap pral fèt yo, premye moun y ap met anba kòd se li menm. Se yon grenn opsyon ke l genyen, se koudeta elektoral. Donk eleksyon lib, onèt e demokratik pa ka fèt avèk Ariel Henry. Eleksyon lib, onèt e demokratik pa ka fèt avèk Preet Jean ki nan akò Montana a. E se pou sa nou menm, nou pa nan ni Montana, ni pen, ni 11 septanm, ni 21 desanm k ap eseye fè koudeta a madan Maniga. Nou menm nou di klèman ke se konstitisyon an pou yo respekte. pou n jwenn yon premye minis de konsansis e premye minis de konsansis sa a se yon grenn travay ke l genyen nan yon delè ki pa depase 4 mwa, retabli lasekirite. Ou menm ki wè ke yo vin avèk nouvo pwogram migrasyon bò isi a Ozetazini, fè trè atansyon avèk pwogram sa a. Premye bagay ou dwe konnen, se nòmal ke ou gen dwa enterese kòm moun, men si ou menm ou pral fè yon aplikasyon, Ou pa dwe peye okenn lajan. Si gen de moun k ap mande w de mil, twa mil, kenz mil, ven mil, trant mil dola, pa gen okenn kesyon al peye kòb. Bagay la e gratis ke l ye. Koulye a, si w se yon moun, si w se yon moun ki pa, kòmsi, ki manke fòmasyon, ki pa gen kapasite ranpli fòm nan, e maksimòm kòb pou w peye se ant 250 e 600 dola a yon avoka etranje Ozetazini. Yon moun ki mande w plis lajan e nan vòlè ke l ye. Donk map repete sa a pou ou, fòm nan son fòm ki gratis ke li ye, wap jwenn ni 2 kote, sou www.dhs.gov oubyen ou gen dwa download sou telefòn ou on app ki rele CBPONE, wap download app la wap jwenn tout enfòmasyon ladan l. Donk map repete w li, www.dhs.gov. An menm tan tou ou gendwa download on app sou telefòn ou ki se CBPONE, C konkou kobra, B konkou bannann, P tankou papa, O konkou òganizasyon, N tankou non, E konkou egalite. CBP one, CBP one, depi ou download li, w ap jwenn li. Donk pa kite okenn moun k ap vin mande w senk mil dola, di mil dola, ven mil dola, kenz mil dola, tout bagay yo gratis tande. Koulye a, si w se yon moun ki pa gen nivo lekòl, ou bezwen avoka ede w, ou pa dwe peye plis ke ant 250 e 500 dola pou ranpli fòm nan pou w. Byennantandi, pwogram sa a, m pa vle moun al gen fo espwa sou li. Lè w se yon rezidan ameriken, w aplike pou yon fanmi ou, li pran ant 10 e 15 zan. Lè w se yon ameriken ki aplike pou fanmi ou pou rezidans, li pran ennan. Lè w gen tps, Ou pap janm jwenn gen rezidans. Yo pèmèt ou rete nan peyi a pou travay elatriye, men si gen yon gouvènman ki tankou Trump ta pral fèl nan dezyèm manda a, Trump ta pral koupe tps lan, yo ta pral voye 56 mil ayisyen ki nan tps la tounen nan peyi dayiti. Erezman ke Tonp pat reeli prezidan. Donk ou menm ou dwe fè trè atansyon lè wap antre nan pwogram sa a. Pwogram sa a son pwogram ki fèt. Apati de pwogram ke Ameriken yo te fè pou Ikrèn, yo te kreye yon pwogram pou Ikrèn le 23 avril 2022, sa vle di ane pase, paske lagè ant Larisi e Likrèn te fè apeprè gen 150 mil Ikrenyen ki deplase, yo t ap bay yon kote pou rete pandan dezan ann atandan ke lagè a rezoud pou yo retounen lakay yo. Donk se pwogram sa a ke yo fè ekstansyon sou li pou Ayiti, Nikaragwa, Venezyela, Kiba, e se 5 peyi, Nikaragwa, ke yo fè ekstansyon pou li, kote yo ap pran 30 mil moun pa mwa. Men pwogram sa a, li pa gen anpil fiti ladan l. Pou mwen menm, objektif lan se redui kantite moun k ap pral sou fwontyè ant Le Meksik e Lèzetazini. Paske ou konnen, ane pwochèn pral gen eleksyon prezidansyèl Ozetazini, nan goumen ki genyen pou kanpay prezidansyèl la, Ant Repibliken ak Demokrat yo atake Prezidan Biden sou 3 dosye ka pral nan eleksyon. Premye dosye a se enflasyon, dezyèm dosye a se migrasyon, twazyèm dosye a krim. Donk objektif pou mwen priyoritè pwogram sa a se pou redui nonb de Ayisyen ki sou fontyè a. Fò w pa bliye ke premye peyi ki te de benefisye de pwogram sa a aprè Likrèn se te Venezyela. Yo wè lè pwogram sa a vin fèt Venezyela, Li redui kantite de Venezuelen ki te sou fwontyè ant Le Meksik e e Lèzetazini. Men, pandan yo lanse pwogram sa a, pwogram sa a gen anpil kesyon ki pa klè ladan l. Gen apeprè 12 obligasyon ke yo fè w. E fò w pran tout vaksen. Gen yon seri de vaksen fò w pran. Fò w gen enfòmasyon byometrik. Depi w rive sou wèbsayt la oubyen sou app la, w ap jwenn tout enfòmasyon ke w bezwen. Men, m ap di anpil moun fè trè atansyon a pwogram nan. Sa vle di ke, Stanley, pwogram sa, se pa yon pwogram nenpòt moun ka pase ladan l konsa konsa? Bon, gen de garanti finansye ke yo mande w. Sa vle di ke moun k ap aplike pou ou Ozetazini an, e se pa yon bagay ki fasil Ozetazini, lè w pran angajman finansye devan gouvènman ameriken pou yon moun, se pa yon jwèt ke l ye. Donk, donk sou kesyon sa a, m ta pito ke ou envite yon avoka Ayisyen k Ozetazini ki spesyalize nan kesyon migratwa l ap vin fè tout detay yo. Men sa moun yo dwe konnen, aplikasyon an e gratis ke l ye e si w pa ka fè aplikasyon ou menm, ou bezwen swa avoka k ede w, ou pa dwe peye plis ke ant 250 e 600 dola. Nenpòt moun k al mande w plis lajan konnen se sou rakèt li ye. Mèsi Stanley, mèsi frè m. pou entèvansyon an nan emisyon an. E sou bous la John pou tandel, pa gen lòt kote wap tandel. Merci mon frère. Nap batay, nou nan batay, nou kanpe dan di. Non, nou menm se wòl nou sa, fò nou gide pèp la, akonpaye pèp la pou pèp la pa pran nan kou. Ou konprann sa m vle di w la? Yes. Gon seri de raketè ka pral fè pèp vann tè, vann ti kay ke yo genyen, vann ti byen ke yo genyen. E si w vann li, ou gen dwa pa janm genyen l ankò jiskaske w mouri. Fò w fè trè atansyon nan bagay yo. E fòm lan ki rele I-34 a, se yon fòm gratis ke l ye. E si w se yon moun k al lekòl, ou pale angle, gen de lè imigrasyon amerikèn konn menm mete fòm sa yo an kreyòl, men se moun ki Ozetazini an ki pran responsabilite finansye pou ou a, se li menm ki pou ranpli fòm nan. Koulye a, si yo fin, ou fin bay tout enfòmasyon an, yo apwouve w, m pa konn nan konbyen tan y ap rele w, men. E se konsa bagay yo ye. Se sa n konnen, nou ba ou l kòm enfòmasyon, w a sèvi avèk li. pou devan nen dewo. Avan tou avan ou ale Stanley re bay chif lè w fè yon demann pou yon moun konbyen tan l pran? Re bay li ankò. Lè w se yon rezidan ameriken ou aplike pou rezidans yon fanmi ou an Ayiti li pran 10 e 15 an. Koulye a si w se yon sitwayen ou sitwayèn amerikèn ki aplike pou yon fanmi an Ayiti li pran ant 12 e 14 mwa. E si ou menm ki gentan gen tps ou pap janm ki sa? Si w gen tps, amwenke Kongrè ameriken an pase yon lwa espesyal pou sa, ou pap janm gen rezidans Ozetazini. Sa vle di tout moun ki gen tps yo. Ou sou volonte gouvènman ki la a. Sa vle di ke chak fwa yo renouvle tps lan, yo renouvle l 18 mwa. Si yon jou maten, gen yon gouvènman isit, ann di yon gouvènman dan sere repibliken ki di sou afè migratwa, depi l kanpe tps lan, 56 mil moun ki genyen l yo, y ap voye yo tounen ann Ayiti. Mèsi Cenley mèsi bon travay. Men fòm di w ke gouvènman ki la a fèk sot renouvle l m kwè jiska 2023 ou 2024 m pa sonje konbyen tan men m konnen yo fèk renouvle l men si se yon gouvènman repibliken dan sere ki monte ou gen tipiyès nan men w nan ka men. Men Cenley si se toutan y ap renouvle l konsa gon lè yo p ap renouvle l ankò? Bon, pwoblèm lan sè ke nan elektora ameriken an, repibliken yo deplizanpli yo vin dan sere sou dosye migratwa la. E se pou sa y ap atake demokrat yo, patikilyèman Prezidan Biden, sou sa k ap pase sou fwontyè a pa rapò a kantite de moun. Fò w pa bliye nan ane ki sot pase la a, gen 3 pwen 3 milyon de moun ki travèse fwontyè e ototal Ozetazini, gen 5 milyon de moun ki fèk rantre ki poko gen papye. Donk imajine w ke 5 milyon de moun sa yo ki Ozetazini deja poko gen papye, ale wè pou ou menm k ap aplike aletranje. Egzakteman. Mèsi mon frè, vrèman apresye chak moman ke w pase avèk nou anndan emisyon an e pèp la menm li toujou beni. Bondye beni w. Kenbe la frè m. Mèsi mon frè. Abyento. Medam, mesye, avan tou nou pral fè yon ti Anvan ke nou pase lè yap kouri sou nou, nou prale dirèk nan dosye yo silvouplè. Batay 2023 li diferan. Map di nou batay 2023 diferan. Chak moun silvouplè ki bezwen wè yon chanjman pou peyi Dayiti. Lè gen yon randevou. Pèdi yon moman vini. Sou ou wè kòman ke yo te rantre kraze lame nou, kraze poli, retire polisye nou, enstale tèt yo, nou wè kòman yo te fèl deja. An 2022, 2023 yo pa ka fèl konsa ankò. Poukisa? Yo te byen di nou. Se premye fwa yo tande moun ap pale de peyi. Yo pa t janm tande Ayisyen pale pou Ayiti. E sa moutre sa mentnan. Kòm yo pa t janm tande l, konbyen desizyon ke yo pran? Nou wè yo pa fè one pot. Men avan se pa t jis debake yo debake yo paw paw paw. Se akoz de ou menm wi e gras a ou. Se gras a ou menm. Lò nou di manifestasyon pou tèl choz, nou pa fè manifestasyon. Pase si nou se, si nou kite se Ayiti pral fè manifestasyon, gade Ayiti pou nou wè. Nou bezwen yo. Men si nou kite se yo menm, a, Kanada pap janm konprann anyen non. Etazini pap janm konprann anyen se nou la France pap konprann anyen se nou pou mete gason fanm lan nou pou nou di nap retire Ayiti anba men entènasyonal la e se poutèt sa nou envite nou nan batay sa la nou nan batay pou yon lòt Ayiti nou nan batay se poutèt pataje emisyon silvouplè nou nan batay pou yon lòt Ayiti e nou menm nou kanpe dan di rèd. Nou pa vin baw nouvel nou vin goumen Nou pa vin baw nouvel nou vin diw stop Nou pa vin baw nouvel nou vin diw nou pa sòt ankò Nou pa vin baw nouvel nou diw nou pa vin di amen nou pa legliz pawòl blan paka amen pase blan pap fè anyen pou nou blan pap ede nou blan se enterè yo yo wè. Jodi a nou menm anndan ekip sa la, nou pa vin di w go go go non, nou di w se tèmine. Sera seta, se tèmine. Se poutèt sa gen de jèn sou rezo a la m kontan de sa y ap fè an. Mwen kontan gen de moun la, mwen kontan de travay yo a. Men mentnan rete yon lòt travay. Anpil jèn ki sou rezo an se chapo pou yo se zo bwa machwè fini yo ke nou wè kap fè travay bòs yo sou rezo an men gon travay pou nou fè la mentnan Gon travay pou nou fè la mentnan. Pèp la kwè nan chanjman peyi dayiti an. Kote ke yo te pou kont yo yo pat janm wè ayiti ta pral okenn kote. Mentnan gon batay kap fèt la pou nou soti ayiti nan sa kel ye an. Mentnan gon batay mentnan tèt ansanm. Gen anpil moun kap di nou toujou ap di tèt ansanm wi. Ou konn tèt ansanm non kisa sa vle di? Dyalòg antre nou. Ou gen dwa diferan ke mwen. Men. Ou bezwen wè yon lòt Ayiti. Ann met tèt nou ansanm. Ou gen dwa gen pi fò karaktè ke mwen. Ou gen dwa kapab di pi gwo betiz ke mwen. Men nou tout gen yon sèl vizyon, wè yon lòt Ayiti. Men mentnan, si ou vle wè yon lòt Ayiti, mwen vle wè yon lòt Ayiti, chak moun la vle wè yon lòt Ayiti. Poukisa gen bòs ladan l? Poukisa gen chèf ladan l? Poukisa se mwen ki mwen an, se pa ou ki ou an? Poukwa? Mentnan, fòk nou kapab twouve yon konsansis kote ke blan yo di n ap toujou divize. Mentnan fòk nou kapab twouve yon fason pou nou ini nou, sa yo te di yo p ap janm kite nou mete tèt ansanm nan, pa chèche dekode tèt nou pou kont nou, yo di l deja. Ou wè si nou menm nou pat mechan ayisyen ayi nou ayi tèt nou ou wè si nou pat mechan nou patap kite moun ap bave devan nou ankò non. Nou pa t ap kite moun ap fè ti ap rete devan nou ankò. Nou tout ta ki menm ki gen menm chanjman, k ap joure menm jan, k ap pale fòk peyi a chanje, fòk peyi a chanje. Kisa nou t ap chèche? Yon konsansis pou nou chita ansanm. Mesye an nou fè l ansanm. Ok men kisa nou bezwen. Nou bezwen, Ayiti bezwen, m te kapab di w, 1 milyon dola. Konbyen milyon ke nou ye lan peyi etranje? Nou prèske 5 milyon lan peyi etranje. Se nou k kite peyi a konsa wi. Nou lan divizyon tèt nou. E nou kite peyi a jan l ye an. Chanjman klè la wi. Ayiti tou nèf, Ayiti toutouni, pa gen lwa anndan peyi a la prezantman. Gon konstitisyon k paka respekte. Pase pa gen moun ki gen vizyon t chanjman. Pa gen moun ki gen yon mantalite ke yo pa yo pa sipoze pran diksyon nan men blan.